Bonjour frèm ak sèm yo kòman nou ye se JFL cuisine créole votre chef à la maison ki rantre lakay nou mwen di nou mèsi mèsi pou bou chaloray ke nou fè pou mwen mèsi pou pataje nou pataje video yo mèsi pou nonb dabòne yo kap monte an si gran nonb mwen mande nou tou senpleman lòske nou abòne pa bliye peze ti klòch la pou lòskem pibliye pou nou ka konnen Poum kòmanse tacos la kounya mwen fin koupe tout engredyan yo pandan map mete yo map di nou kisa yo te ye nou wè yo deja mete 2 bèl kiyè dakò yn fwa ke mwen konstate lwil la byen cho pandan ke tofi a ap griye m vin avèk yon bèl kiyè epis de epis kreyòl m mete ladan la si w pa konn kòman pou fè epis kreyòl la tape JFL. Epis kreyòl videyo a ap tou monte. Lòske yon moun ap kuit tofi trè souvan yo mete anpil epis an poud ladan. Yo konn mete poud donyon, paprika, kuma, kiri, poud de lorye, tout sa yo yo konn mete yo. Souvan ou gen dwa mete yo tou. Men mwen fèl avèk epis ayisyen an li pral goute ekselan osi. Paske epis ayisyen an trè bon. Dè ke tofi a kòmanse bon kolorasyon l ladan tou, mwen mete yon kiyè de pat tomat. Mwen gade la mwen wè tofi a kòmanse kuit la. Pliske l kòmanse kuit, la tousuit mwen asezone. M mete yon kiyè de sèl ladan, mwen mete pwav. Konnya m pral chache tout gou ki anba chodyè a konnya kisa m fè m diminye dife a m te a 7 pwen 5 konnya la m metel a 3 edmi nap poukisa m diminye dife a poum al chache tout kwout sa ou wè k anba sa se gou l pral pote nan ladanl pou mwen ok paske tofi an jeneral menm se pa yon bagay ki byen li pa gou l se kòmsi se do se ou menm ki pou fè dlo a goute kèk choz yn fwa ke ou pran tout ti gou ki anba chodyè a ki. Tout ti epis ki kolore avèk tofi a anba chodyè ou fin fwa yo, a vle di la, nòmalman tofi a goute kèk choz. Si kounya la ou menm ou gen bagay yo konn kraze pwa yo, ou gon manch pilon, ou gen dwa pran l kounya wap kraze enpe tofi a. Mwen menm m pa gen ni manch pilon an, ni m pa gen yon yon près pou yo konn peze pra yo pwa yo non pli. M pran yon vè. Nan la m pral kraze en pti peu ladan. M jis peze fon ti presyon tou li dakò. Dè ke l kòmanse ap rechofe ankò, mwen vini avèk rès engredyan yo. Premye engredyan m mete a m mete onyon an. Na onyon an pral swe ansanm avè l pandan yon ti tan. Waw sa san bon. Kounya onyon an fin swe ladan byen swe, mwen mete pwavwon yo. Waw se bo se vreman bo epi se bon osi la pa kont gon bagay m pral di nou la ki trè enpòtan mwen pa mete tomat ache ladan paske tomat la fè dlo si w vle tou pa egzanp si w renmen sa ou gen dwa ache tomat an ti kib ou mete ladan osi sa se volonte pa w. Men se pa nesesè paske lè ou pral manje l avèk pat tacos sa l pral fè anpil likid ki pral koule sou sou ou menm. Waw. On moun ki pa renmen tofu se pa on pwoblèm. Men mwen garanti w ou ka fè yon tofu bon, ou ka pote gou nan tofu a. Kòm la la se trè bon. Men se pa ankò fini la. Kounya la se pafè la, se ekselan. Gad mwen sa, se gou non. Kounya la gad sa m fè. M vini avèk on ti piman bouk. M pa mete grenn nan, men m vini avèk grenn nan pou m montre nou poukisa. M vin avèk piman bouk la, mwen mete po piman bouk la. L ap gen yon ti gou piman kanmenm la. Kounya gade. Mwen mete yon ti sitwon, yon ti ji de lim ladan. M ap mete yon sitwon antye ladan. Tout sa pral pote gou nan tofu a. La m diminye dife mwen. Kounya pa bliye m fenk sot mete ji de sitwon ladan. M vini avèk pi Men piman an, m te vini ak grenn nan, kounye a sitwon an plis grenn piman sa a, l ap pote yon ti gou piman, se kòmsi w te mete tabasko. Men, si toutfwa ou pa vle fè l konsa, enben kounye a kote ou te wè m te mete jus de citron an, w ap annik mete tabasko ladan. Paske tofi a li pran yon ti piman kanmenm pou l ka vèm vrèm, pou l relve gou a, pou l fè tout gou yo antre ladan l. Mwen menm m pa mete tabasko paske m vle fè l kreyòl, m annik pran grenn piman an, M fon ti peze nan mitan l kòmsa. Se tou. Se t ase la. Jis peze l. Epi kounya m brase l la. Kounya la m sipoze gen yon gou tabasko la. Se bo. Epi se bon la osi la. M pa ankò goute l men m gentan konnen. Jis santi. M ap santi l frechè l pote a. Mwen fèmen fou a. Sa vle di se prè. Yn fwa se prè. Ala tout fen mwen vini avek siboulet e echalot vèt la mwen mete ladan. Donald pa gen dife anba l la. Kounya se chalè a pwal sanse fè kwit ti garniture sa m mete a. Gad. Waw se bon. Menm si w moun pa vejetaryen ou kapab fon De tanzantan manje yon ti manje vejetaryen paske li bon pou sante ou pa oblije ap manje vyann tout tan tout tan. Se vrèman bon la kounya m pral goute l epi m pral monte tacos yo pou nou. Sa se yon tacos vejetaryen kreyòl. Kounya la m pral li yon ti jan refwadi, pa fwa fwa men tyèd, kounya la m pral ranpli Tacos yo pou nou. Mwen vini avèk tacos ki deja fèt deja, mwen montre nou kòman pou nou fè pat tacos la e kòman pou nou reyalizel. Si nou pa konn kòman pou nou fè pat tacos la, jis tape JFL tacos epi premye tacos nap wè kap monte ki pa make vejetaryen an se li menm li ye. Waw. Une fwa ke mwen byen ranpli tacos yo, kounya la mwen vini avèk yon ti garniture. de chou m pran kè chou a men ou menm tou ou kapab pran lecture romaine mwen depoze ou a et voilà c'est fait men tacos sa la tacos vegetarian konnya kon pral manjel se très important ben frèm konpatriyòt mwen yo surtout. Lè nou ap manje li, nou sipoze pran li, nou karese li de se kote la, gad, nou pense yon kote goch epi nou foure bouch nou akote isit, epi bingo! La banm goute m wè mwen menm. Byen sûr ke waw! Se vrèman bon la. Kan m goute l la lan bouch mwen la, li di m manje l ankò. Pa bliye pataje video a mwen tande loske nou abone pa bliye toujou aktive ti kloch la komsa chak mardi e chak vendredi swa a 19 è 30 loskem pibliye nap toujou jwenn yon notis ki di nou mwen pral anliy se te JFL cuisine creole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison ki te antre lakay nou mèsi ovwa.